Nouvèl videyo sa pandan nap pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt, tout sila yo kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a ebyen nou kontan avèk ou aprè midi a la pou nou pote videyo sa pou ou malgre jan bagay yo ye ebyen jodi a la nan savyen bagay yo pa dous bagay yo pa ok ditou paske nèg savye yo se avèk inifòm lapolis kounye a yo fè dega se avèk rad lapolis nèg sa yo ap fè e defè enben nan moman menm nap pale la medam e mesye zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo lapolis nan depatman latibonit lan nèg yo a bout souf yo paske bagay la dejenere nan men yo bagay la te mantibile nan men yo paske nèg yo vrèman pwisan, nèg baz save yo e nan moman n ap pale la gen anpil moun ki rele pou fè konnen e se pa de twa machin nèg save yo p ap detounen e kamyon ki pote machandiz e wadèvè sa nèg yo jwenn ebyen yo pran l antre avèk li nou pral envite ou an gen detay. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou tou komisè Muscadin ankò frape ebyen kote misye mete lapat sou yon sitwayen e ki li menm ap pwomene ak. Gwo zam Gen nèg ki vrèman fou paske pou wap pwomennen nan blòk Muscadin ak gwo zam sa nan menw misye riske anpil donk son jenòm ki gen anpil kouraj si w ka fè yon tèl aksyon e lèw konnen kisa Muscadin li menm li peze sou galil li e poul kwaze w ak gwo zam sa ou pa chèf ou pa anyen nan peyi sa yon senp sitwayen Pou gen gwosè Galil sa nan menw zam fann fwa ankò, nou pral envite w wè ti bout videyo sa, nou pral envite w tande deklarasyon towo sa li menm li fè devan Muscadin, e son bagay grav. Lòt enfòmasyon tou nou pote pou ou, ebyen gen Louko Désir la ki konvoke donk nan pakè pou al reponn kesyon e pou premye fevriye kap vini la. Ebyen komisè Lafontan misye pa deside lache Louko e lagrap menm, misye deside takle Louko jiskobou e anpil repwòch fèt sou emisyon Maten Deba, genlè gen plan kap fèt la pou nèg yo ebyen efase emisyon sa nan peyi Dayiti. Nou pral envite w gen tout detay tou dosye polisye yo, madanm divès polisye ki asasine e jiska prezan yap mande kò polisye yo e leta paka ba yo l, Frantz Elbe DG pnh la paka ba yo kò mari yo, pa ka ba yo kò pitit yo, paske gen manman k ap rele, gen pitit polisye k ap rele, gen madanm polisye k ap rele. Bagay la grav medam e mesye, eben nou pral envite w gen tout detay sa yo anndan videyo sa. Rete konekte, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Yo, kòman w rele menn? Mwen rele Zakari Fètèl. Ki bò y mete? Gresye dezyèm plèn, mòn Preval la la. Gresye dezyèm plèn. Zam sa kote w pral avè l? Bon zam nan se pou kòmandan John, enspektè John. Ok. Se pou li l ye. Sa vle di w li gen kontrelè w wè bò lari an wo a la, kontrelè ki bò lari a, se pou li kontrelè a ye. Mwen k ap sèvi avèk enspektè a, sa vle di w lajounen lè l ale nan sèvis, epi se mwen menm ki toujou jere bon chabon anndan, se mwen k ap fè chabon an pou li. Si n parèt n ap wè chabon an li kòmanse li moute. Li kòmanse kouvri, kòm pèt ke ki fini kouvri a, li kòmanse met tè. E mwen k ap fè chabon pou li, anndan avè dlo le mat, le aprèmidi konsa lè l sot nan sèvis, e nan biwo li, kounye a se mwen menm ke ki toujou desann vin jwenn li anba pase se etèl li achte, konn trele a se pou li, lokal la se pou li. Ale li menm, kote l rete a, men kay mwen sou ban ba, kote ou wè nou pase a, men kay mwen sou ban wo, sou ti do mòn nan. Wi li gen 2 pòt fè fòje ladan l se pou mwen kay la li menm sou bò pa zam nan nan menm ale di w se zam li se zam kòmandan John ale di w li nan men mwen m pote l pou li li toujou di m lè l soti nan sèvis ale di m pou m toujou kapab pote l pou li nan kont trelè a se pou li zam nan ye m poko janm konnen m manyen zam nan vi m m fè anyen se pou li zam nan ye enspektè John se premye fwa w manyen zam se premye fwa y arete w avè l. Wi premye fwa premye fwa. Ok premye fwa wap manyenl premye fwa ya aretew avèl wi men aswè lundi 30 janvier a nou kwazel avèk Oumann Preval avèk li wi wi donk kounya la fòw dim kiyès fè nan menw lan eske se misye ki bawul ou di mwen silvouplè poun poun sa map di nou la pou nou pa konprann ke mwen nan manti avèk nou nimewo enspektè a se 31 08 04 24 releli poun konnen si nou wèn mwen son mwen koupab mwen nan men nou nou fè sa nou vle avèm. Pase gras a Dye Zakari sa se yon Zakari ke mwen t nan zòn nan e mwen se yon moun legliz m pa konn nan okenn anyen epi se mwen menm tou ki kaptè yo mete kaptè nan zòn nan tou m pa yon moun ki konn nan okenn anyen. Zam nan se pou kòmandan John li ye. Kiyès ki lonje l ba ou? Se lonje l ban mwen? Non se sa vle di li lakay li. Men kay mwen, men kay li. Sa vle di mwen li toujou di m, m toujou pote l pou li lè l sot nan kay. E nan lari m kwaz avèk ou sou lè kouche a la avèk zam sa? Non, kote m soti a se pa lwen non. Ou wè kote kòn trelè a ye a? Kot kay polis yo kite dèyè a? E la m ye wi, la pou la wi. M pa soti nan yon lòt kote. Mwen kwaze avèk ou nan lari m ann Preval avèk li aswè a la. Wi. Mwen k pral pwouve ke m pwofesyonèl. Se swa w ap tande yo, swa w ap gade yo, achiv yo pou al konprann si m son pwofesyonèl ou pa. Se dabò nan ki sa ou repwoche jounalis la. Ki sa l fè ki pa pwofesyonèl la. Kòrèk. Mètnan, ou di ke mwen vyole. Mwen vyole ki sa? Ke m pa wè ki kanpe sou mwen nan kad envitasyon an. Nan envitasyon Esaü César la, se jisteman ankò Ti Jan Ki te di ke Ariel Henry pral nan kouri e de fèt Ariel Henry nan kouri a goch a dwat. Ariel Henry pral nan difikilte e se nan sans sa yo envite Ezaïe Cesar sou menm kesyon afè Ti Jean. Envitasyon Guerrier Henry se paske Guerrier Henry te fè yon emisyon e pi nan emisyon an li tap pale de sitiyasyon polisye yo e pi li te di ke li pral gade pou l wè si polisye yo pa pral souleve dan la sware e li menm li di ke si polisye yo pa souleve Li pa p janm pale nan mikwofòn ankò. E de fèt, lelandemen, nou te wè donk sa k te gen nan lari avèk polisye yo. Bon, men twa envitasyon yo. Men nan dosye pa m nan, fòk mwen di n, gen twa moun ki gen pwoblèm avèk Louko Desir nan gouvènman Ariel Henry an. Malerezman, kòm se de pwòch de Ariel Henry, nenpòt sa ke yo di Ariel Henry, Ariel Henry li dakò, l aksepte l. Oke? Gen yon moun ki nan kabinè Ariel Henry ke m te ba enfòmasyon sou li, e ki gen rapò avèk kay Cadillac ke l te achte, epi gen rapò avèk yon lajan pou kominikasyon. E se misye jodi a k kanpe la, misye, misye klè sou kesyon sa a, afè Louko Désir a l pa vle wè bagay sa a menm sou latè. Donk se misye k ap frape la? Misye k ap frape. Misye pa vle wè afè Louko Désir a menm sou latè. Chèf la map di yon bagay ki klè, map di yon bagay ki klè pou konnen. Ok. Enfòmasyon ke m te bay sou ou a, se moun nan kabinè ou ki te vin bay enfòmasyon an. Ok. Paske lè yo te vin bò kote nou pou yo te apwoche nou, pou nou te sipòte gouvènman m te di yo mwen menm men pozisyon pa m. E se li menm kap di adje louko! Gen 27 milyon de goud ki disponib, kòm si pa janm gen moun ki pote piblisite ba nou ki vin nou avèk kesyon sa a? M di non. Donk se yon moun nan kabinè w ki te vini bò kote n e ki te vekse, ki te bay enfòmasyon an. Donk ou pa bezwen ap eksite, kòm si bay tèt ou pwoblèm, Se louko fò elimine louko paske m te pale de ou de bagay konsa ok donk se moun nan kabinè w menm ki te vin bay li donk kit ou itilize lafontan pou ap fè monte desann lajistis pa gen pwoblèm men sèl bagay pou konnen se ke jodi a louko dezi ap pale nan radyo tande byen wi humm mon ami frère ki nan kabinè Ariel Henry a m ap pale avè w klè jodi a Jodi an, si Louko Désir te gen yon gren de sable de dosye sou do l, ou pa t ap menm pase, ou pa t ap menm mande Lafontan an 4 fwa ou byen ji kabinè denstriksyon an envite Louko Désir paske m t ap deja nan prizon. M espere lè w pa chèf ankò pou ou menm tou pa gen yon gren de sable de dosye sou do w. M espere sa. M espere l ò pa chèf ankò pou non w pa nan anyen de koripsyon pandan pouvwa Ariel Henry a. M espere sa. Kòm mwen di w mwen menm m pa gen pwoblèm ak pèsonn moun. Lè yon moun ba w enfòmasyon isi a pati de yon sous done ke w genyen, ou ka twonpe w de bòn fwa. Ou gen yon grenn bagay ou ka fè, ou vin la a, ou mande dwa de repons oubyen de rektifikasyon. Eske w estime Louko ou te di yon bagay isi a ki pa kòrèk, se pa sa l ye. Moun nan ki sous ou a, paske kòm jounalis mwen pa kapab revele sous mwen, moun sa li mal enfòme w men sa l ye. Ou di mwens sa l te di w la se sa l ye men gon ti bagay an plis. Si w estime tou ke se enfòmasyon ke m bay mwen menm e ke avèk responsabilite pa m san ke m pa site sous, W ap tradui m lajistis. Epi lè sa a, m pral devan jij la, m pral di jij la efektivman men sa m te di. Kounye a, jij la pral gen pou devwa pou l al fè ankèt pa l sou sa m te di a, pou l al verifye done yo. Mentnan lè jij la fin fè ankèt pa l, li verifye done yo, li wè se manti m bay, l ap fè sa ke lalwa di. Men si jij la vin wè ke sa m te di yo efektivman se sa yo ye, lè sa ou menm ou pral gen pou reponn pa devan lajistis. Ok. Mentnan, itilize aparèy jistis pou atake yon jounalis, pou atake de jounalis nan peyi a, bagay sa pa alamòd ankò mesye. Bagay sa pa alamòd ankò. Ou vekse, m pa ba w manti, misye vekse anpil paske non l te nonmen, misye vekse pou afè lajan jounalis, misye vekse amò Tout bagay li nan men. Ou wè jodi a la, tout afè Louko Dezièl, si Dorca kraze Louko Dezièl ta bon pou li. Gon lòt òm dafè tou ki nan antouraj Ariel Henry. Bon sa li menm bon konnen. Li pi eklere. Ok? Gen de nèg ki t ap eseye monte tèt li. Pou te fèl konprann mache afè bay nèg sa yo kap nonmen non moun nan radyo fò sa sispann fò sa sispann ou konprann yon pwisan òm dafè ki nan antouraj Ariel Henry ok fò bagay sa sispann afè louko dezi sak te louko dezi a lakay bon li menm bliz ou mwen li modere li vin wè kòmsi nèg la do ke e sa yo tap di la epa sa liye e ke mwen menm antan ke jounalis je fè mon travay de jounalist donk madam mesye men tout pwoblèm mwen m ka fon analiz tou ki pa sa. Se kon sa tou, se kon sa tou m ka fon analiz ki sa. Mhm. Men se dwa m pou m eksprime m mwen menm. Donk an tou ka, m espere ke mesye pouvwa yo, e mesye sa ki nan kabine Ariel Henry a, m pa kwè w bezwen kontinye. Ou pa bezwen kontinye, ok? Ou pa bezwen kontinye paske mwen konnen. Ou pa bezwen kontinye. E batay sa son batay kòmsi n te gade w ap fè mache devan lajistis. Bon pèp ayisyen la deja konnen gouvènman sa m an afavè l donk se tout lajounen n ap fè loukoudezi monte desann nan pakè oubyen nan dcpj. Mwen pare pou sa. Moral mwen pare pou sa e popilasyon ap pran nòt. Ok. Sèl bagay nan dosye komisè gouvènman e. Lafontan. Lafontan. Mwen padone Lafontan. Madan mesye nou pa bezwen ap voye flèch sou Lafontan. Non non non non. Lafontan ne fè ke le travay de son chèf. Son djòb lap fè. E m pa konn ak kiyès li pale, e si w ta gen chans pale avè l ap di w li menm ap fè djòb li. La fot an klè li di a yon zanmi m ke li pa gen pwoblèm avèk Louko Dezi. Men li nan sitiyasyon kote ke yo pase l dè enstriksyon. Li fè sa yo mande l. Yo pase l dè enstriksyon li oblije fè yo. Se gouvènman ki la, moun ki nan kabinè Ariel Henry ki gen pwoblèm avèk Louko Dezi, ki gen pwoblèm avèk Maten Deba. Ok? Jean Marie Guillaume, ansyen direktè Conatel la avan l mouri. Li te rele m nan biwo l wi. Kòm li mouri m ap di sa. Li te rele m nan biwo l pou l di m Louko sa w gen avèk nèg yo? M di ki nèg? Li di m kareman ke gouvènman an mande pou l fèmen radyo eklè an. Hum! Kòm li nan Dye verite l, mwen mwen nan manti mwen. Kòm li mouri mwen ka di sa. Men si l te vivan m pa t ap janm repete sa. Li rele m nan biwo l. Bon nan kisa radyo eklè deranje la? Li rele m li di m Louko Désir, nèg nan gouvènman yo mande l pou l fè tout sa l konnen pou l fèmen radyo Eklè e ankò moun ki nan kabinè Ariel Henry. Sa radyo Eklè fè avèk yo m pa konnen. Sa Martin Debat gen kont yo m pa konnen. Donk se yon batay madan mesye gouvènman sa ap mennen kont Martin Debat, kont Louko Désir. Poukisa m pa konnen. Donk men nan ki kad ke m jwenn envitasyon an e kòm men di nou pa bezwen ap twòp Voye flèch sou Lafontan ok lap fè travay chèf li dayè li nan sitiyasyon trè difisil jodi a li pa konn sil komisè gouvènman li pa konn sil pa komisè gouvènman CSPJ pa sètifye li gon minis ki te revokel li pa gon lèt de reyabilitasyon. Mwen tèlman pa gen endis pa gen anyen nèg la ka jistifye sal vle fè a ou gade nòt la ou wè. Wi pa gen anyen. Paske w vyole lè règ elemantè jounalis. Ok, donk ki moun nan peyi a jodi a la, ki moun nan peyi a la jodi a la, apre preske 25 an de karyè nan radyo, ki ka mete an dout konpetans Louko Desir an matyè de radyo televizyon? Non, a mwen ke se yon moun ki apèn vini. E menm si w apèn vini, w ap tande sa k pase nan peyi a. Pa gen moun ki pa fè erè. Pa gen moun ki ka ki ka fè erè, men ou aprann de erè w. Wè. Madan mesye. Men pa gen pèson moun nan peyi a la a ki ka mete an dout konpetans Louko Désir an matyè de radyodifizyon. Ni mete an kesyon pwofesyonaliz mwen an matyè de radyodifizyon. Kèlkeswa mechan ou ta mechan. Gen dèfwa ka gen yon ti flay. Men kiyès ki pa fè flay? Bon tout la jounen nèg yo, nèg nèg nouvelis ap fè flay, Valery Nime ap fè flay, tout Lèrè èt imèn. Tout nèg ap fè flay. Tout nèg ap fè flay. Lèrè èt imèn. Ok men ap poze kesyon ke kalite ke m pwouve non sa a pa menm vin ladann kòm komisè Lafontan li pa wè kijan pou l te fè papye a paske Vwala e sa m sot ap eseye di la a donk. Wi bonjou Wi ou se madanm polisye an ba nou ti detay non sa ki pase egzakteman. Mwen pa ka di sa ki pase Rabèl Rabèl sòti lakay mwen a senkè edmi. nan maten. Depi lè li ale a, m ap eseye rele l, telefòn nan sone odebi, men apati de setè edmi ankò telefòn nan pa sone jiska mentnan. Mwen lanse yon SOS bò dezè. epi mwen rele komisarya yo di li pa vini pase mwen map ede relel mwen pa jwenn li tout m kontakte menm komisarya dil li pa vini men pandan mwen sou entènèt la mwen wè yon truk yo di nan zòn taraz gen yon polisye ki mouri ta sanble bandi a la kò a men m paka di anyen. Ok donk ou pa genyen lòt detay tou senpleman w ap eseye rele l ou pa jwenn ni li te genyen zam sou li te gen de pyès ki ka idantifye l kòm polisye non? Wi li gen tout pyès ki te sou li badj li tout afè l te sou li nèt zam li te sou li. Desole. Oui. Ok. Donk, SOS wap lanse maten an, se, se, se ki sa egzakteman? Si yo ta ban mwen, kòm, paske tout sa m tande yo di m li mouri, ok, m aksepte mwen pèdi l. Men m ta renmen jwenn kò a. Se tout fanmi an ta renmen jwenn kò a, paske li pa travay pou sa. 14 an nan yon enstitisyon. Paske pa gen peyi ki fè esal konsa li mouri. Fè wout lan ou byen sou motosiklèt? Non moto wi sou moto. Mwen ta renmen yo ban mwen kò a pou m antere li. Paske li gen fanmi li gen 2 pitit, pitit li pa ka konsole li gon gran demwazèl malgrel pa la li pa ka konsole. Ke polisye an se Giscard Rabel 20 tièm pwomosyon se sa yap travay nan komisarya Delma 33 donk li te kite lakay li kafou vè zòn 6 zè. e li pa rive nan lye de travay li donk madanm ni ki mande antouka si li ta mouri pou mesye o mwen ta fèl jwenn kò a pou li kapab anterel e bal yon dènye omaj donk sa fè petèt jiska 18 ou 19 polisye ki mouri la si se ta konfime pwès yon ventèn wi. Bon jiska prezan nan ka polisye sa li pote l disparèt. Wi paske pa gen pa gen pa gen pa jwenn kò a jiska prezan. Antouka men mèsi anpil e madam. Mwen mwen ta renmen kòm yo te di li mouri nan zòn taraz m pa konnen si kò a toujou nan zòn taraz la yo te ka di yo te ka frè l yo te ka vin chache l. Te ka vin chache li. Voilà. Donc. Jodi an fè 12 jou depi mari m t ale nan operasyon Metivye. Jiskaprezan, bon, m pa ka konnen si mari m vivan ak si mari m mouri. Mwen menm mwen ta renmen jwenn yon bon repons, èske mari m vivan ou èske mari m mouri? m pa ka jwenn kò a. Jodi a, y ap y ap fè antèman pou lè 3 polisye yo, men mwen mari pa m, mwen pa ka jwenn ni, ni mwen menm, ni pitit mwen, ni fanmi l, pou nou ta ba li yon dènye omaj. Kesyon sa w ap poze la maten an madam, se pa se pa koulye a w ap poze l, ou poze l byen avan sa e ou al poze l pwobableman a a responsab yo. E èske ou ale la nan komisarya e kisa yo di w? Wi, depi le menm jou mwen te ale nan komisarya. Apre sa, m te vin te m te vin gen randevou ansanm avè yon kò, yo te men yo te akonpanye mwen, yo te mennen m nan direksyon jeneral. Lè m rive, mwen te pale avèk yo, bon, yo te di m y ap fè rechèch pou mwen, mwen menm tou yo di m si tout fwa m fè rechèch pa m tou m ka fè yo konnen. Bon, m pa jwenn oken repons pa bò kote pa yo. Mwen menm tou m pa jwenn oken lòt repons. Sa m ap mande, m ap mande, kòm se nan, se avè yo l t ap travay, mari m gen dizan depi l ap travay nan lapolis lan. Mari m s on moun ki te vrèman renmen djòb lan. Mari m te bay tout li menm. Pou job lan. Marim son moun ki gen anpil fanmi, li gen pitit, li gen mwen menm kòm madanm li tou. Mwen ta renmen si marim la pou nou ta fèm konnen, pou nou fè rechèch pou mwen poum konnen sil la. Si marim mouri mwen ta renmen poum ta jwenn kò marim. Marim te renmenm anpil, marim renmen pitit mwen, marim renmen fanmil, marim se moun ki renmen moun. Si kò mari m la toujou, mwen ta renmen mwen menm ak pitit mwen yo ak fanmi m pou nou ta ba mari m yon dènye omaj. Se sa m ap mande pou nou te ka ede m fè rechèch. Si l la pou m konnen, si l pa la pou m konnen. Paske jodi an lòt madan lòt polisye yo yap asiste fineray mari yo mwen menm mwen ta renmen asiste fineray marim tou akonpanye ak pitit marim ak fanmi marim mwen gen yon mwen gen premye pitit mwen fè avèk marim dlo paka sese nan je li Jodi a fè 12 jou pitit la pa manje, li pa dòmi, l ap kriye. Mari m gen 2 ti jimo ansanm avè m, dènye pitit mwen avèk mari m yo gen 11 zan. Timoun yo ap kriye maten, midi e swa. Menm lekòl mwen pa ka voye timoun yo. Paske timoun yo toujou ap di manmi kote papi, manmi kote papi. Pitit fi m nan li menm, kèlkeswa sa l wè anndan kay la, l ap kriye. Li wè poto papa l li kriye, li wè linèt papa l li kriye, li wè rad papa l li kriye. Kèlkeswa sa l wè, tou dènyèman la m sòti avè l, m te gen yon bagay pou m al regle, m sòti a pitit lan, pitit lan avè m nan machin, pitit la koube rele, ouvri pòt machin pou l kouri, se anmwe mwen rele moun ki ede m kenbe pitit lan, paske l wè polisye nan lari an, li di se konsa tou, li ap atann yon jou ke l te ka jwenn papa l. M mande nou pou nou ede m. Souple pou nou edem chèche poum konn si marim vivan ak si marim mouri poum te ka jwenn kò marim poum asiste dènye finiray marim mwen menm avèk pitit mwen yo men demwazèl ansanm avèm la li te bezwen di yon mo pou de gras pou papal. Alo. Alo bonjour. Bonjour m ta renmen jwenn kò papam. Paske, depi lè pa m te la, nou, nou te toujou vle l kite djòb la. Men li menm, nou te toujou, li te toujou renmen djòb li. Nou te toujou fè yon jan pou n te di, E sa k pi mal la, papa m mouri avèk yon viza sou paspò l! E li te ka pa di kite peyi a, li rete la. Mwen menm mwen di si te gen 500 polisye tankou papa m peyi Dayiti t ap chanje. Tèlman li te renmen sa li t ap fè a. Sèl sa m ap mande, m ap mande jistis pou papa m. E m ta renmen jwenn kò a. M pa ka di nou si se boule yo boule l, si se rache yo rache l. Paske nou pa bezwen anyen ankò se kò a nou bezwen pou nou antere l. Yo jwenn kò toulèkat polisye yo epi yo pa ka jwenn pa l la. Mèsi anpil. Voilà donc kouraj se peut être sa ki sot pase a ou tap di nou tout alè a mesye yo yo la depi 5 è maten an yap tire yap debake machandiz nan kamyon ki ap soti sendomeng yo jiska prezan yo la toujou. nan menm pozisyon kote yo te fè krim nan donk se kisa ki genyen la koulye a kòman sa ye eske lapolis entèvni finalman. Monchè nèg yo soti sou moodwè ankò la se la bagay lan te kòmanse poul rive lyankou se moodwè bagay lan te espektak lan te kòmanse yo te kòmanse tiye polisye yo monchè se moo lyankou nèg yo ye la nèg yo soti sak pase son seri de machin kap soti elyas fin. Paske machin lati ba latibonit yo se Elias Fin yo achte olye de wanament se yon seri de machin kap soti Elias Fin ki sot achte machandiz kap pase epi se nan moman an nèg yo menm depi 4 è di maten moun ap rele fè kout fil fè kout fil ap rele nèg yo pran lari an depi 4 è a jiska mentnan nèg yo toujou ap opere yo gen anviwon yon kenzèn machin yo pran la kòmsi yo pa rantre avèk yo yo rete sou lari an yo tèlman gen yon pouvwa yo pran san yo pou yo debake machin yo avèk pikòp Gwo bwat yo, yo debake yo mete machandiz nan pikòp al mete anba larivyè epi lè fini lòt vòlè parèy yo menm ap pran yo pa pa kannòt pou travèse larivyè antre Savyen. Lè nou rele nou fè entèvansyon kote kote inite espesyalize swat ki nan Kafoupèy n al jwenn yo, yo di yo pa jwenn lòd de wo anlè a ki se Pòtoprens pou yo entèvni yo pa ka entèvni san lòd. Donk se sèlman kamyon yap piye yo pa atake popilasyon sivil la yo pa Donk se sèlman kamyon kamyon yap piye yo pa kidnape moun pa gen machin e trafik kap pase e yo pa atake popilasyon sivil la tou Ou konnen zòn nan dezète sa vle di kounya yo vin pa jwenn moun pou yo fè mal yo pran kamyon kounya. Zòn nan vrèman dezète. Gen moun ki k al Senmak, gen moun k ale k ale abite pi lwen ke Senmak oswa gen moun k ale Dechapèl al abite lòt kote. Zòn nan dezète kounye a, se kamyon y ap sòti, kamyon yo seve y ap veye pase. Kounye a nèg yo se kamyon yo pran, y ap debake yon seri bagay epi apre yo fin debake kamyon, yo ba l avanse vin sou nou, nou menm fon sonde. Se sa k fè, je fon kriye davans. Nou oblije rele pou n di men kijan bagay lan ye. Ok m ka konprann gon bagay ki ka pase o nivo latibonit lan men gon kòmandman ki chita pòtoprens mezanmi o mwen bay lòd di mesye lè yo debake son misyon yo genyen misyon an depi pèp la popilasyon an an danje kòm se pwoteje e sèvi depi popilasyon an danje si nou ka entèvni se entèvni nou pa bezwen tann lòd la soti anlè e si gon pwoblèm kominikasyon pa telefonik Wi men se menm inite swat sa ki deplwaye nan zòn nan depi Plizyè jou e yo pale de yon operasyon yo te fè nan Lyankou ki mal tounen. Ki dènye fwa nou te wè yo nan zòn nan? Se te jedi. Jedi nou te wè yo pase Pon Sonde epi yo t al estasyone o Kafoupèy avèk soukomisarya ki nan Moropèy, Pon Sonde a. E apre sa nou pa vrèman wè yo. Donk komisarya Lyankou an li fèmen, nou livre a nou menm, dizon nou livre a bandi yo? Wi komisarya lyankou a fèmen men mwen menm se pa lyankou mwen ye la se ponsonde mwen ye la men komisarya lyankou a fèmen li menm ki te ka mache kontre yo avèk komisarya senmak men komisarya lyankou fèmen komisarya senmak ou konn kòman bagay yo ye deja se polisye yo kap manifeste pou kadav frè yo frè dam yo ki toujou nan men bandi bon nou menm nou vin nou livre avèk nou menm. Ba latibonit an m pa ka di kòmsi yon lòt kote gen nou tout nan ba latibonit an nou livre bon nou nan men Bondye. Dakò vwala mèsi bokou e se sitiyasyon nan zòn lyankou wi kote bandi savyen yo retounen e yap opere depi 5 è maten an sa fè anviwon depi 4 è donk sa fè anviwon 5 è depi yape opere nan zòn nan malgre prezans yon inite swat ki sou plas men ki pran pozisyon nan kafou pèy donk sa toujou pa anpeche bandi yo opere donk selon temwanyaj abitan sa inite swat la ap tann lòd lòd ki dwe soti pòtoprens donk pou opere fas a bandi yo ki ap frape koulye a nan moman nap pale la sou wout lyankou a. E jan nou te anonse l se maten an fineray 3 sou 4 polisye ki te mouri asasinen nan operasyon Metivye a pa chante. Eske se devan komisarya Petyonvil la oubyen.